Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon se yon dosye cho e se yon video chòk an menm tan nap salye tout moun ki an ayiti tout moun ki anpe partou a travè le mond lè jan ki adò prendre an atachman tout afè enfayib anvè chanèl yo renmen anpil lan RL prod 24 èr sur 24 7 jou sur 7 se parti nou prale nan kanaran kanaran Tèt chaje pou samdi 12 novanm 2022 an. Se yon jou ki pral parèt kòm yon jou de cauchemar, yon jou d'horreur pou anpil polisye ki nan cha sila, yon cha nwa. Bandi yo pran cha sa nan yon atrap nigo, ebyen yo mete dife sou li. Voici les premières images. Ebyen men kanara tande, m te pale nou epa kanara nap anmède, ebyen kanara boule sa, gyèt manman nou sou wout nasyonal la tande. M te gentan sispèk ta pral gen yon bagay konsa ki tap rive o nivo de Canaan. Antouka la video ça dure 11 secondes. Polisye yo al pote boure. Men m te toujou di yo ke fèt atansyon paske depi lontan mwen menm TT. Nou gen yon maksimòm enfòmasyon nou konn bay sou Kanaran pou di ke nèg yo ap pyeje lari an. Nou konn ap bay enfòmasyon sou Kwadèboukè pou n di ke nèg yo ap pyeje lari an. Atansyon a vou! Ebyen, nèg yo mal pote boure. E fò m di nou yon bagay byen, lè nèg pale, lè nèg fè demonstrasyon, ou menm ki son advèsè, fòk ou fè anpil atansyon. Jounen jodi a la a. Kout bal maye! Kout bal maye! Lapolis rive nan yon sitiyasyon li kwense. Vwasi kelke voice. Epi, n ap gen yon lide pou n tande kòman bal ap pati sou cha a. Onivo de Kanaran, kiyès ki kontwole zòn sa a? Se Jeff? Yo ka mande ranfò. Ay! Ay kèt! Yo ka mande ranfò. Mezanmi, Gila pran chaj jodi an sezi. Yo m sou bouda w. E sa m tande wi. E nou mande tout polisye ki la fè mesaj a pase paske o nou pran nan anbiskad kanaran ok. Nèg devan nou, nèg adwat nou, nèg agoch nou ok nèg dèyè nou. Rele CRO pou nou, n ap mande bakòp paske blende a Kè nèg yo sote la ui. Se konsa yo mouri matisan wi. Lè yo wè lanmò anfas yo. Yo pap ka rale, yo pa ka desann dlo a. Lè y'ap fè rezistans avè yo, y'ap voye, y'ap gentan rele lòt. Ou konnen gwo pakèt sa, pou yo ka fè rezistans yo fè. Rezistans y'ap fè yo pap ka pran. Ou wè tout bal k'ap pete jis pou nèg yo ka pran, ka pran, ka pran ti cha. Wi. Bon, gon bagay m pa ka konprann non. Nèg sa yo yo goumen twò bosal. Wè, lè w pran Izo, ou pran nèg Kanaran yo, ou pran nèg Gran Ravin yo. Ou pran nèg 400 mawozo yo. Ou pran Vitelòm. Tout nèg sa yo, yo kleng wi. Hum-hum! Yo kleng. Yo blòdè. Ou pran Kempès. M bliye towo sa a wi. Nèg sa yo goumen bosal. Men gon bagay wi, G9 papa Gabriel goumen bosal tou. M bliye. E tout je pèp la. E tout je pèp la. Men gon bagay tou. G9 papa. Yo gon jan yo batay mwen menm kounya la gon bagay poum ta fè nan peyi an ou wè peyi sa la si sam pral di a m konnen nou pap dakò avèm wi gon gwoup ki bay twòp pwoblèm nan peyi an ke nou prete de twa nèg cha yo la poun di bon krisla men de twa cha al gouman ti lapli tankou jan yo kòmanse fèl ou di krisla men de twa cha al bay izo bwa nan. Matisan. Ou di, Babekyou avèk nèg Laplèn yo la, men de twa cha, al bay nèg Kanaran yo bwa men apre. Paske dèfwa, bagay la konn tèlman rèd, se bandi ou itilize pou batay kont bandi. Mwen menm pou sa m gade k nan men nèg Kanaran yo la, mezanmi, pou sa m wè nèg Kanaran yo gen nan men yo ap itilize, Se la terreur. Ou pa konprann non. Paske nèg sa yo yon ti jan bosal, yo twò bosal. Fòk yo frennen yo. Nèg yo fè kadejak, nèg yo ap vòlè, y ap fè kidnaping, machann pa pase, sa vle di bagay la vrèman rèd. Tankou blòk sa a, se sèl nèg sa yo k pou kontwole l. Men gen yon bagay wi. M ap di nou yon bagay, nou konn sa k fè bagay Kanaran pa p rezoud? Dènyèman m ap tande yon voice. Bandi ap fouye moun anwo. Sa m pral di a, m konn n ap rayi m. Pandan y ap fouye moun anwo. Gen yon ti cha li menm ki yon ti jan pi ba, gen lè cha a t ap tann pa l tou. Men kiyès ki anndan cha? Se lapolis wi. Lè moun pase, cha di ou menm ou potko peye, ban m pran pou ou. Sa vle di bandi yo ap fè egzaksyon pa yo, lapolis, alò kèlke polisye paske e pa tout nèg ki nan lapolis la k move grenn, yo menm y ap fè egzaksyon pa yo tou. Mesye, polis la la pou pwoteje, sèvi. Si gen yon erè, ann korije l. Paske jan bagay la ap pati la, pa gen moun k ap konsyan oubyen pou l dakò ke. Pou jan nèg sa yo ye la, nèg ki nan lojik manti fè sa yo pou yo ap touye polisye. Kèlkeswa polisye a te zenglen, dou parèy li, depi nèg la gen yon inifòm polis sou li, m gen enpresyon ke popilasyon ap gen senpati pou li. Li pa ka mouri konsa. Gade kòman nou pote yon cha bay nèg yo. Eske nou konprann? Cha sa a te ka fè yon lòt bagay. Yo di nou, fèt atansyon. Bon gade yon bagay. De jou de sa, men sa nèg Kanaran yo te prezante ba nou wi. E lakay mwen m poze m la map pase ti bagay mwen solèy map pase ti bagay mwen kap pouri vye grenn bagay m gen nan kwen depo kap pouri nan kwen nèt anndan map retire yo met deyò retire yo nan vye po bagay map pase yo solèy mezanmi tanpri poko poko pale de lamò nou poko ap mouri ou konprann pou moun ki panse nou mouri yo moun yo mèt poze ret branche nan wikenn nan la m pral fè w parèt prezans mwen sou lari a tande map fè w parèt prezans mwen m pral frape kèk kontan. Seri. Nou tande? Nou wè bal? Eske nou wè bal? Kounya la gon towo, eske se te Jeff ki fè deklarasyon sa? Ki te di ke nan jou kap vini yo bagay yo pral rèd nan Kanaran. Ya map salye peyi a map salye tout moun ok m gentan konnen depi peyi a tande vwa sa yo gentan konnen sa e vwa kanaran liye ya sof ke m vle fè peyi a konnen yon bagay apre pou moun ki pral plenyen moun ki pral kriye. Moun ki pral trete moun kanaran pa bon moun, moun kanaran se kriminèl yo. M vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg lafito yo, lè m pale de lafito nou konn pò lafito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp kanaran. Pou dedewo menm, yo bay dedewo kòb sa, pou dedewo bay lòd li. Bay dcpj, atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp Kanaran, vin antre a plizyè ti cha vin tire moun yo, vin masakre yo. Antanke yon pèp ki nan eta sa, k ap soufri, nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an. Sof ke mwen menm sèl sa m ka di, tout peyi a, e pa sèl Ayiti, tout lemond konnen, Depi yon pèp grangou l sovaj. Pèp kanaran trè sovaj. Alò mwen menm m pa m pa fè oken m pa fè m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun, ni m pa ensilte pèsòn, ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sof ke m vle di yon moun pa gen yon moun dan lemond Kap dakò pou yon moun ap vin tiyo w epi ou menm menm kouri pou pa ka kouri oubyen pou kanpe pou defann tèt ou. Nèg yo gen 2 milyon dola ameriken. Eta nou wè peyi a ye la, peyi bloke, pa gen gaz, moun pa ka manje, sak diri prèske vann 900 dola tout moun ap soufri, enben Lafito gen 2 milyon dola ameriken atè pou masakre pèp Kanaran, pou asasinen popilasyon an. Sof ke m di peyi a pran nòt. Nan jounal kap vini la yo. Nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt, m pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok? Paske m vle nou konnen, tout bèt jennen mòde. Jennen kanaran, kanaran ap mòde. Wadèvè jan w jennen l lan, èvè jan l ap mòde. E menm ke l mòde, kote l bay kout dan l mouri, jan w wè lè yon myèl fin mòde l tou mouri a, l ap mòde kanmenm. Sa vle di m vle tout peyi a konnen konbyen kòb la fito bay leta ayisyen nan moman ke nap soufri la pou asasinen popilasyon kanara, pèp souvren an. E m vle fè peyi a konnen yon bagay apre pou moun ki pral plenyen, moun ki pral kriye, moun ki pral trete moun kanaran pa bon moun, moun kanaran se kriminèl yo. M vle nou tou konn sa avan, avan, avan ke delij la fèt. E nèg la fito yo, lè m pale de la fito nou konn paw la fito. Nèg sa yo depoze 2 milyon dola ameriken pou yo vin masakre pèp Kanaran. Pou DDO menm, yo bay DDO kòb sa, pou DDO bay lòd li, bay dcpj, atravè tout inite yo pou yo vin masakre pèp Kanaran, vin antre a plizyè ti cha, vin tire moun yo, vin masakre yo. Antanke yon pèp ki nan eta sa, k ap soufri, nèg yo se sèl sa yo sèlman yo wè pou yo ofri popilasyon an. Sofke mwen menm, sèl sa m ka di, E tout peyi a, e pa sèl Ayiti, tout lemond konnen, depi yon pèp grangou l sovaj. Pèp Kanaran trè sovaj. Alò mwen menm, m pa, m pa fè oken, m pa fè, m pa di oken pawòl pou m choke kenn moun, ni m pa ensilte pèsòn, ni m pa di oken anyen kòm si pou moun pral di m agresif. Sofke m vle di yon moun, pa gen yon moun dan lemond, kap dakò pou yon moun ap vin tiye w epi ou menm menm kouri pou paka kouri oubyen pou kanpe pou defann tèt ou nèg yo gen 2 milyon dola ameriken eta nou wè peyi a ye la peyi bloke pa gen gaz moun paka manje sak diri preske vann 900 dola tout moun ap soufri enben lafito gen 2 milyon dola ameriken atè pou masakre pèp kanaran pou asasinen popilasyon an sof ke m di peyi a pran nòt nan jounal kap vini la yo Nan fen novanm nan la oubyen nan mwad novanm nan la oubyen nan desanm, pran nòt, m pa vle kenn moun etone de sa k pral pase yo. Ok? Paske m vle nou konnen, tout bèt jennen mòde. Jennen kanaran, kanaran ap mòde. Wadèvè jan w jennen l lan, èvè jan l ap mòde. E menm ke l mòde, kote l bay kout dan l mouri, jan w wè lè yon myèl fin mòde l tou mouri a, l ap mòde kanmenm. Sa vle di m vle tout peyi a konnen konbyen kòb la fito bay leta ayisyen nan moman ke nap soufri la pou asasinen popilasyon kanara, pèp souvren an. Bandi nan peyi dayiti depi yo pale yo menm yap pase alaksyon wi an kòmsi ou wè izo di yon bagay la gade pwè sil pap pase alaksyon ou pè ti lap li te di nèg yo ap pote cha sa yo bali. Bon mesye, antouka tou fòm di nou nèg sa yo bon malfektè a wi. An pou ti lapli kanpe l di nèg yo ap pote cha ba li, an kòm si nèg yo pote yon cha anlè a vre. Ti lapli fè yon voice li di ke se li k pa kenbe cha a wi. Alò talè m pral fè nou tande voice la. Men bagay yo anpil mezanmi. Bagay yo anpil. Yon mòd TT oo peyi sa se yon peyi difisil hein. TT ou gen bagay nan men w. Ou gen bagay nan men w paske chak swa TT ap plenyen, TT ap joure. M pa t ap ka pale anpil konsa non papa. TT, Ou gen enèji pou pale anpil men m p ap kapab frè. M p ap kapab paske depi m gentan fin di esansyèl la epi m pale a bandi yo, m pale a mouche leta, m pale a tout bandi yo. Gen ti bandi, gen gwo bandi, gen jenn bandi men jan bagay la ye la genlè. Se pou tout moun ranmase zafè yo, yo kite Pòtoprens, epi kite je nèf ak je pèp batay nan vil la, ou konprann? Pou ti lapli va repran Krisla anlè a la a, pou nèg yo degaje yo batay, pou Izo Mouton anlè a la a, pou Babekyou desann la a sou Bèlè, pote boure, e, e, e, e, nou fon sèl la a, je pèp batay, epi pou pèp la pa ladann, menm pèp la retire kò l. epi yon 500 bandi mouri, epi gwoup k ap dirije a ke l dirije, lè sa lapolis ap konn li an afè ak yon sèl gwoup. Men kounye a la a mesye, nèg la pase nan Kanaran ou tande gen yon Jeff, ou pase pi lwen Kanaran ou tande gen yon lòt chèf yo te mete, ou pase nan zòn Minotri, pwoblèm pi rèd, ou file la nan zòn Tè Nwa, pwoblèm, ou file nan Pyè 6, pwoblèm, ou file nan zòn Masyal, fò m fè yon emisyon sou tout kote k danje nan Pòtoprens, pa gen yon ti kote k bon non, ou file Douya. Pwoblèm, Ou file e Boston. Pwoblèm, Ou file nan Jakomen. Pwoblèm, Gade tenten mesye. Bon, antouka m pral ba nou tout zòn wouj. Paske genlè chak ri nan Pòtoprens se yon veritab zòn wouj. Antouka mèsi la fami kòm toujou.